Bonjou bonswa la fami avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvo emisyon se petètre yon istwa ki sanblab a sèl de lazare lazare yon pèsonaj nou ta kapab di biblik ki enkarne nan memwa anpil moun, ebyen se polisye repondan o non de Guerby Geffrard li enkarne nan memwa anpil moun tou pa rapò ak istwa pa li a. Guerby Geffrard se yon polisye ki li menm fè pati SPNH 17. Li se delege SPNH 17. Ekoute, il avè deside selon li menm de mene un bon combat pour capable euh, défendre défendre policier yo. Bataille pour la vie meilleure. Mais écoutez, à côté de tout ça, il y a des gens qui disent que Garbi Jeffra, c'est un méchant. C'est un criminel notoire. Ekoute, Gerbi vin ap mene yon batay Menm anfas Léon Charles. Ebyen Garby Geffrard mouri, li resisite e li mouri ankò. M pa ka di l mouri ankò non. Li sanble mouri ankò paske lè yon nèg ki mouri li leve, ebyen ou pa kab kouri di li mouri. Menm lè w ta wè yo mete l nan sèkèy, li gen dwa nan tonbo a, li resisite. Men sa ki pase, Premye me 2021, anpil moun di gen yon fim ki fèt, Guerby Geffrard resevwa plizyè katouch. Men sou foto a, pa gen enpak bal. Guerby Geffrard mouri. Anpil moun plenyen, anpil moun kriye, anpil moun menm idantifye yon klan ki ta dèyè lanmò Guerby Geffrard. 4 jou aprè, le 5 me 2021, Guerby Geffrard resisite, li di yon ta pawòl Li di, li pale avèk grann Sentàn. Sentàn di l kisa pou l fè. Apre jodi a, pa gen moun k ap ka touye l ankò. Ebyen, yon mwa apre, m ta kapab di le 29 jen, prèske de mwa, ebyen, e Gèbi Jefra, Sa se listwa de Guerby Geffrard on va vous raconter pa bliye nou menm nou toujou la pou n kapab ba w tou sa w merite si w te fè byen n ap di w fè byen si w te fè mal n ap di w fè mal Guerby Geffrard nous sommes le 17 mars 2021 li akonpanye polisye fantom yo pou kapab pran lari depi fantom pran lari nou konnen gen dega paske nèg yo ap manifeste yo vle yon pi bon kondisyon lavi yo. Men ekoute, le 12 mars, des policiers étaient déployés pou kapab ale nan Village de Dieu. Plizyè nan yo rete anba. Lè bandi yo menm, yo ridikilize kadav yo. Yo griyen dan sou kadav yo. Yo pase kadav yo an derizyon. Bagay sa te leve plim sou do anpil lòt polisye e anpil moun nan sosyete a. Se sa k fè, Guerby Geffrard te akonpanye polisye Fantom yo nan revandikasyon sila a e yo mande Léon Charles pou kapab fè yo jwenn ti rès kò polisye yo paske yo depanse lajan, yo achte char ki te rete anba a e kò polisye yo, yo kite yo, li te denonse Léon Charles nan kad sòti sila. Pale! Direktè jeneral la eklate bwat pawòl li, Direktè jeneral la, misye eklate revolisyon an san li potko vle fè l. Etanke yon polisye angaje, non pa mwen se Geffrard Guerby, delege SPNH 17. ke wo eta majò a pa vle wè a nan non tout polisye nan non ti mòso vyann 5 polisye nou yo Leon Charles te voye a la boucheri a nan non tout wo eta majò a ki aliye yo a gang Jènèf yo n ap di mèsi a. Léon Charles. Mèsi a tout enstans konsène yo jounen jodi a ki fin touye polisye yo aprè yon dezonè konsa pou se achte nan achte cha nan men Izo ki son chèf gang. Gang pap janm ri nou e nou pap janm renmen gang osi. Jodi a, apati de jodi a, si Léon Charles. Kòm DG, paka al achte ti moso vyann polis yo ban nou. Si Wo Eta Majò a paka al achte ti moso vyann swat yo ban nou pa règ bòy la, nou pa rekonèt Leon Charles ak tout Wo Eta Majò a kòm moun k ap dirije nou ankò. Lelandmen, 18 mas 2021, Fantom 509 nan lari a yon lòt fwa. Nan non Esperance Fissette, Shefa Guerby ki se delege sendika sa ki pap fè la emisyon m li ye. M tap soti ke mwen manke pami sendikalis pou mwen fè m sa nan lari ak polisye yo pou m ta kite yo pou kont yo. E se pou rezon sa ki fè m pran beton an avèk yo kòm delege SPNH. Jodi a Pa bliye geyèl nou te di ke tout otan nou pa jwenn kadav polisye yo nap rann peyi a envivab, lap enfonksyonèl. Yè popilasyon an ak ti mesye ki bay tèt yo non seksyon fantom yo tal libere tout polisye ki nan gadavi. E jodi ankò yo kontinye ak menm operasyon sa ki se libere polisye. ki nan gad a vi. Nou konnen ke gouvènman Gwo Età Majò a Léon Charles te gentan byen planifye pou yo te enfiltre mouvman an pou yo fè nèg yo al nan prizon Kwadèboukè a, fòk a di se polisye k al kraze prizon an. N ap di nou sa klè, prizon reprezante sekirite enteryè anndan yon peyi. M ap vanyen kòm dè simon dis. Kòm dè simon raz. Ban m di nou yon bagay laprès. Nou wè jan nèg yo mechan. Gade yon mouvman polisye ap fè a popilasyon an. Kont sa pou DG, kont sa pou Leon paske Leon Charles pa DG ankò. Li se yon senp sitwayen ke y ap chèche pou yo arete, pou l al reponn kesyon devan lajistis, pou l al nan prizon. Mwen menm kòm entèlijan, etanke delege esperyen ajisèl, lè m aprann nouvèl la ke gouvènman an mèt anpil moun pou enfiltre mouvman an, pou atake prizon kwadèboukè a, pou al pran polisye anndan yo, pou yo tou fè prizon kraze, pou yo di polisye yo. Se teoris. M te gentan twòp di polisye yo si n al manyen prizon an m tou kite lapolis pou lavi. Prizon se ensekirite dèyè yon peyi. Nou pa ka atake prizon. Fantom 509, Sou lis m ta kapab di strikti teoris oubyen òganizasyon teoris. Epi yo kòmanse mete manda. Men, pandan nou nan kesyon teworis la, fòk nou evoke tou, gen yon pakèt bagay k ap fèt nan sosyete a. Anpil moun ki konn ap di fantom se teworis, jounen jodi a yo pa pale. Yo wè yon seri de bagay k ap fèt. Donk moun sa yo menm yo pa teworis. Hum! Fantom 509 gen anpil manda ki kòmanse emèt. Genyen 3 prensipal konsène pa manda damne sa yo. Pami yo, Yanick Abelson ki toujou nan prizon. et puis l'autre Guerby Geffrard. Imedyatman Guerby te pran nouvèl sila a, li pa t kapab kenbe dlo. Paske li te plis vle mete l nan ran yon revolisyonè, men finalman Ayiti pral manje l. Nou mechan mesye. E se si nou fèm desi, nou fèm fèm batay sa pou nou. Se paske ni manda ni avi de chèche ka fèm desi. Men paske mwen nou pa vle pa konsens. Nou pa vle konpon gen espènaj se pou nou nap travay. Kòm se manm gang, kòm se manm teworis, kòm se manm sendika. Kòm se manm sendika, kòm se nou ki, kòm se nou ki gang. Anpil respè pou nou mesye. Guerby Geffrard kriye, Guerby Geffrard plenyen. Premye me 2021. Guerby Geffrard mouri. Enfòmasyon fè konnen yo tire sou Guerby Geffrard nan zòn bò lakay li, li atenn de plizyè pwojektil. Men nou te fè emisyon pou n di ke nou mete yon gwo pwen entèwogasyon paske jounen jodi a lè mafya ap tire w gen de kote mafya ba w bal se nan kè, se nan tèt. Nou pa t kwè enpak bal nan kè Nou pa t wè enpak bal nan tèt li. Te mete yon gwo pwen entèwogasyon. Men tout moun di Guerby Geffrard pèdi lavi l. Anpil plenyen, anpil pale anpil. Epi, katro jou aprè, Guerby Geffrard monte pwòp sèn li. Il est ressuscité. E Guerby a parle avèk Morvan. Ann tande kisa l te di. Pè Morvan, Bon, nòmalman, dapre mechan yo, dapre kriminèl, dapre kriminèl ki te vin fè asasina sa sou Jefra Guerby ki se yon polisye ki t ap batay e ki pral ka, ki pral fè kare batay pou polisye yo, ebyen, li pral pa nan simetyè. M p ap dakò nan pati polisye. M pap dakò ke polisye. Gaby Geoffroy polisye a, non nou toujou polisye paske m di nou pral batay sendikalman palan ki te ke toujou delege SPNH e yon an moun ki te ale ke baron pa resevwa ke nan Morgan se Anne Charitab ki Sen Jak ki voye l tounen e apre kantite bal nèg yo te ban mwen e pandan ke m te abrite m yon kote paske yo konnen m pa Pou li sikile, ebyen nèg yo te vin avèk objektif la, e se sa, yo akonpli objektif yo, misyon yo akonpli, men misyon pa Bondye potko janm akonpli, paske nou wè nou la, nou wè yo mete souf de vi nan nou, sofke nou kote n ap pran swen paske jounen jodi a, e sof avantaj ke m genyen, menm ke te fè m te wè figi kèk nèg nan moun ki te vin fè aksyon yo. M te wè figi yo e sesi map e nan e nèg pòtòprens mwen ye map map retounen sou yo e map al m gen pou m aji tou mwen menm m ta swete gen sèl mwen byen menm jan ke yo voye m ale nan nan pòs yo yal jete kadav mwen byen lwen ebyen. Jounen jodi a, nan non tout bitasyon, ni manman ni papa, nan non ti grann Sentaniz Jarita Bassa Folè ki vini pare devan m e banm paske pandan m ap pran kay la paske m jis wè kòmsi m nan yon vizyon, mwen wè s on ti madanm kout ki gen yon ekip chèn lò nan kou l ki parèt devan m, li di m ap ba w lavi ou pa ka mouri paske batay polis yo poko fini. epi lèm lèm pantan m gade m wè m wè mwen benyen ansanm e aprè sa li jis pran li di m pral avèk ou m pral mete w depoze yon kote fanm ou pa dwe konn kote w ye epi lè pou m pou m pou m voye w tounen m ap voye w tounen bon m jis yon kote m ap pran swen menm madanm mwen pitit mwen manman m pa gen okenn fanmi ki konn kote m ye gen bri pa konn kote m ye sof ke se pa n charitab li di m l ap voye m tounen tann lè l prè e li k ap voye m li k ap voye m tounen. e tout moun konn sa deja e map fè konnen e sof ke map di map di mèsi avèk tout popilasyon ayisyèn nan paske lè lèm retounen depi lendi a dizè di swa ke paske e sof ke ti madanm sa ki rele sentàn nan li te dim se li dim mèt poze sof ke map fè 3 jou 3 jou an kote ke e kòmsi map map. Li plonje m nan lanmò epi l di m, M ap ba w vi. Kòm Jezi Kris te fè twa jou, li te mouri. Apre twa jou, l leve, pa gen moun k ka tiye l ankò. Li di Veronne, W ap fè twa jou, w ap gen pou w fè twa jou, epi apre sa, w ap, w ap, w ap tounen, m ap, w ap tounen kote w dwe tounen an. Ebyen, m wè, m wè tout lemonn, m wè tout lemonn te sou, te sekwe, anpil dlo kouri nan koule nan zye tout moun ki te kriye pou Jefra Gerby yo, ki se delege SPNH ke nou renmen anpil la. Dlo pa p janm koule nan zye nou ankò pou mwen pou jiskaske. Le mond disparèt. Sa pap janm fèt ankò. M di nou anpil mèsi e tout sa ke lap wè laprès ap di yo vrèman se te sa. Yo asasinen Jeeva Gerbi sof ke map toujou di sa m gen 2 nan nèg yo m panse ke nou menm te fikse nou nan zye avan n fè sa e menm ke l te fè nwa m wè figi nou paske m konnen nou. Map rive sou nou to ou ta. Gaby lè asasina e ou pran plis ke ou pran plis ke 5 bal ou tonbe e tout moun wè bagay yo e mete w nan sèkèy e m wè sèkèy m wè sèkèy mete w nan sèkèy epi lendi Guerby Geffrard Guerby Geffrard tounen e tout moun sezi Guerby Geffrard aktyèlman la se li k ap pale la. Ya mwen m ap pale malgre tout moun konnen pa sansiblite e m ap pale avèk ou m ap tranble paske kòmsi m poko santi m m reprann mwen paske mwen ap pran swen. e di madanm ki gen Sentane Charitab la, l ap ban m swen e l ap voye m. Lè l di m sòti, m ap sòti pou m pile beton an avèk polisye yo, pou m rekòmanse avèk lit polisye yo oubyen pou m kontinye avèk li. Men sof sa ke m ap di, nou la, nou la, nou pa mouri, bon m p ap di nou pa mouri, nou p ap janm, nou p ap mouri ankò. Paske lòm tiye m deja e sa e te misyon l sa. M ap di tout moun ki t ap kriye kriye yo, nou p ap janm kriye pou m ankò. Nou make sa, nou p ap janm kriye pou m ankò. Tout moun ki t ap ki t ap e t ap jwaye yo, m ap di nou sa, sa fèt la e sèlman e sèlman tout fòs tout fòs yo paske anba syèl ble sa m te touye moun sa nan layv mwen yo. Syèl ble sa pa la pou l kouvri tèt mechan sèlman. Li la pou l kouvri tèt tout moun ki jis, ki dwat, ki entèg. ki ap batay pou sa ki jis. Non sèlman m di n sa, Shefa Gaby is back nan nan tout bitasyon, nan nan tout espri yo, nan nan Sent Ann charitab Ansafolè, nan nan Sen Jak, nan nan Ogou Feray, nan nan tout espri yo, nou tounen, nou back ankò, nou pral batay. Polis yo, nou pral alèz. Lajè Shefa Gaby tounen pou l batay. Pwomès. Tout moun miskonn sa. E sou Jean Rabel tout moun konnen m se la fami Geffrard. E tout moun konnen m fèt Môle Sen Nikola. E sa vle di Jean pa m se moun Jean Rabel. M fèt Môle Sen Nikola. Manman m se moun Monadopolis. E pi nou pral batay. M moun Nòdwès. E Sentane soti nan Nòdwès. E menm kote avèk nou Ansafolè. Sa vle di se nou pral batay. Batay la poko fini, Baron pa aksepte batay la fini konsa, li twouve ke se sèl vivan ki ka batay pou polisye, ki ka batay pou peyi sa, ebyen kil prèv kil tann poudi sa yon jou fòk chak ayisyen manje pa liks pou yo, fòk chak ayisyen yon viza pa liks pou yo, al viv nan peyi etranje pa de liks pou yo, nou pral batay, sof ke map di nou Direktè Jeneral Lapolis la, Leon Charles, retounen a vide chèch pa vide chèch, Nou dak, nou pral batay paske nou dwat, nou entèg, nou pa kòwonpi, nou poko janm pote mande esplikasyon men si se yon depi lèm te vivan pou jan se mouri poum retounen ankò la nou pral batay paske nou pa gen poun pè paske le mond aksepte pou nou batay e se konnya map gade m wè konbyen moun ki te kanpe avèk nou nan batay sa ki te batay ki te kanpe avèk Geffrard Guerby pase m moute sou sou Facebook la sou paj. Sou paj kèk moman k ap montre m, ki kriye k te gentan yo genyen nan tout kat pwen, kat kontinan nan peyi a, Lewòp, Lazi, Lafrik, Lamerik, Loseyani, nan tou le senk kontinan yo. M gade mwen tout kat kwen peyi Dayiti, m gade mwen kòman moun t ap pran lanmri. Ebyen jounen jodi a mwen jwenn konnen nòvèl. Monchè, m di Bondye mèsi, m di tout espri yo mèsi, m di bawon mèsi k pa t aksepte resevwa kadav la. Nou pral batay. Les policiers, je suis là, je serai toujours là et la bataille continuera. Pou n di gouvènman an fòk peyi a gen sekirite, fòk tout moun ka viv byen, pou n di Léon Charles pou si yo pa ka bay sekirite ke yo demisyone, ke nou pa rekonèt yo kòm moun k ap dirije peyi sa ankò. Mèsi bokou John Colin Morvan. Fò m di w ke sa k fè w pale avè m jodi a pa achte figi w ap achte figi m, se rete w te rete, se rete w te rete, w te dous avè m pou pale, pou m pale ak John Colin Morvan. Ou pa gen. Sa vle di se sa k fèt la John Colin Morvan pou m di sa pou m ka ranfòse l se pa ou. se pa pou achte figi men se se granmoun kap travay la ki rele se dan se dan charitab la se lik di se avèk yon avèk yon nèg nòdwès poum parèt menm janm te lè ou disparèt mwen fò fò fèl fò fèl fòk ou fèl konnen ke kiyès ki rele se dan charitab la li di lakay pou lakay M wè nou anpil tout moun ki dwat nan peyi a m renmen nou anpil paske nou renmen m tout moun ki dwat nan lòt peyi a yo nou renmen m mwen renmen nou anpil nou pral batay m konnen nou kwè nan mwen nou pral batay. Vwala yon emisyon ki ap pèmèt ou konprann tout reyalite a sou Guerby Geffrard. Si gon fim, w ap konprann fim nan alabaz. Si gon reyalite, w ap konprann ni alabaz tou. Aprè sa, Guerby Geffrard plonje dans le silence. Pi, le 29 jen 2021, celui qui était mort, redevenu vivant, est mort à nouveau. Plusieurs balles. Et là, cette fois-ci, au capable un impact balio parce que on a les photos et on a une vidéo Bon vidéo ça, mes amis, côté après, allez, monsieur, non machine, mettez la tête. est que que couille ou tap couille avec l'hôpital? l'hôpital Cette fois-ci, M gen presyon bon misye ale nèt. Pou moun ki ta renmen wè video avèk foto Guerby Geffrard yo nou konnen kisa pou nou fè. Moun telegram yo pa gen pwoblèm menm paske depi m lage l tout moun ap jwenn e moun ki poko nan gwoup la ebyen m ap mande nou pou nou kapab entegre gwoup RL prod lan. Voye lyen an pou nou pou nou kapab antre tèt nou. Donk sorry Guerby Geffrard eske pral gon lòt resisite bagay sa li tap twòp de tout manyè fanmi ou nan dèy tout senpati nou a fanmi Guerby Geffrard ki jounen jodi a ale peut-être pour de bon Guerby Geffrard delege SPNH 17 misye pran devan toujou humm.